Komisè Muscadin bonswa e byenveni. M te wè pa lontan w te arete yon nèg ki ta sanble son ajan sekirite ministè edikasyon nasyonal men maten an ou debake la an chango kote w manke mete anba kòd direktè adjwen imigrasyon an pale avè nou sak pase egzakteman. Le monde map pale avèk nou jodi a imigrasyon an ayiti pou yon vant alè pou moun kap travay anndan yo e si se pou chèf yo Moun yo soti tout kote nan peyi a. Gen moun ladan yo ki soti Pòprens. Yo dòmi devan imigrasyon an lemond. Yo dòmi devan imigrasyon an. Maten an, yo leve di kote de senkè di maten, yo fè yon liy. Mwen wè liy nan. M di yo kenbe la sou liy nan. W ap tande m? Alo? Komisè ou la, n ap tande w senk sou senk. Yo fè liy nan. Senkèredmi vin deplase, ou konnen. M ale, m pran yon ti dòmi, m benyen, m manje yon ti manje. Lè m debake ozanviwon de uitè dimaten, mwen jwenn biwo imigrasyon gentan ouvri. Limte m te gade a. Di msye sa. Di msye msye m pa manje nan men, m pa bwè nan men nou pa ka fè m anyen. Nou pa ka anpwazone m, nou pa ka tann pou mwen, nou pa ka fè enspeksyon dèyè m. Nou pa ka fè m anyen nan peyi a, e mwen ki di n sa. M pap kite nou fin souse lè fini m bal di ti grès sa pou pèp la non, pa gen bagay konsa. M ap kanpe anfas nou, fòk mwen tanke m la kòm komisè gouvènman. Nou pap kapab. Si imigrasyon ka pran 100 moun, m pa gen pwoblèm, m sou mèt pran 10 moun pou lap ti fanmi li, ti zanmi l, pou mennaj gwo chèf yo. Nèg yo rele chèf nan peyi dayiti a yo. Men fòk pèp la fòk 90 ale nan kan pèp la. Sinon map fèmen biwo sa. Jodia pa mwen k fèmenl m swete fèmenl. E TT ou bon maten map voye imaj ba ou. Dayè machin mwen m plen katna ladanl map mete yo tout deyò map arete yo map fèmen biwo a pou. Rete komisè. Epa e diktatè kisa e komisè. Depi lè m ap antre nan mas defavorize a, popilasyon an gentan alète m, se anndan an plen moun. M di ou kwè se vre, yo di m wi. Direktè a antre andedan an avèk pil moun li gen dèyè l, tout moun yo andedan imigrasyon an. Kòm dabitid, zanmi mwen se yon bagay ki mal lye avè li, m pa janm kite sa atè. Men minòt yo pa t nan pòch mwen, m debake m tounen minòt la nan machin nan, m pran fòk minòt mwen yo, kòm minòt pa bay anye an kantite nan machin nan. M ape anndan biwo a, m jwenn moun yo anndan an. M di, Kiyès ki mete nou anndan an? Chak moun di m se X, se Y, se Z. Se otorite ki mete yo. Lè m rele direktè imigrasyon an, menm direktè imigrasyon an, peyi sa pap pase jodi a. Moun sa yo se de moun ki fèk leve nan kabann yo, ki vin la ansanm avèk ou. Mwayennan mas defavorize a, moun yo vin la a, men jiskaprezan yo nan liy nan, moun sa yo se yo soti nan liy nan. Direktè a di negatif. E sal di a efèm ap chache mwen menm. Dayè konnen m renmen sa mwen menm. Li bon plis ke ou di moun yo pap soti. Liy sa a map fè majorite moun sa yo antre anndan l. Li di non, bagay yo pa ka ret konsa. Li di l si moun yo pap soti. Ou klè avèk mwen Lebon? Se pi gran sa rete. Enfesi, m ap toujou debake nan biwo imigrasyon fas mwen menm debake a. Yo p ap konn lè m ap vini. San zapoun m ap vini. Chak fwa gen de epi sa yo popilasyon an vini, yo enfòme m, m ap debake, m ap arete yo. Paske lakesyon m di l e m ap redi l ankò. Lakesyon jis pou yo. Zewo pou pèp la, Kèt komisè Muscadin, men gen anpil moun kap di ke eske ou te kapab rive sou nèg la konsa, sak pase la komisè a nou pèdi kontak avèl wi, nou pèdi kontak ak komisè Muscadin, banm wè si nou ta rejwenn li rapidman, sak ap pase la, bon gen lè telefòn komisè a di chaj. Bon dezole nou pèdi kontra komisè Muscadin ki tap pale avè nou dezole men janm di nou an se ke komisè Muscadin misye ki mete anba ki manke mete anba kòd direktè adjwen imigrasyon an lòt bò a paske gen anpil rakèt ki ta ap fèt anndan an dayè tenb la gon pri l vann nan DGI moun yo anndan gon jan yo fèl. Sa vle di yon bagay ki ap koute 1600 dola, yo fè l 4, 5 mil dola nan dan, gen lè gen yon rezo menm, alòske moun k al nan liy ki pou pran liy nan, yo pa ka jwenn. Gen moun ki di ke, bon, gen yon zanmi ki di chak li gen nenpòt 6 fwa l al fè paspò. Moun yo nan liy se lè komisè a debake moun pè men atansyon lè komisè a debake m pa kwè se moun pal li vin met anndan se paske ayisyen pa janm vle òdone anyen sa depi depi ou pale de lòd ok komisè a retounen paske n te pèdi kontak avèl komisè Muscadin e gen plizyè moun tou ki di e pa pè a chak fwa ke yo ale fè paspò an otomatikman debake yo pè moun pran kouri. Rete. E si wèm debake nan imigrasyon gen yon nèg ki kouri son vòlè son asasen liye. Rete. Ok e si gen yon nèg ki kouri son vòlè son asasen li dayè popilasyon an kwè nan mwen e yo renmenm anpil e mwen renmen yo tou e map bay sanm pou yo. Rete. Ok map kontinye bay frèm pou yo banm balo banm balo lemond. E nan sa popilasyon pran la. Tete, frè m, jodi a la, pou w Ayisyen fè paspò nan peyi a, ou prèske bezwen 20 mil dola ayisyen. Si w pa bèl fanm, ou pa ka kouche a nèg yo, ou pa ka fè dil a nèg yo, ou pa ka vin dòmi a nèg yo, ou p ap fè paspò, Miagwàn. E gwo bagay ou di la wi, Komis. Non, non, e gwo pawòl ou di la wi. O, o! Majorite moun ke m met deyò jodi a yo, e bèl fanm yo te ye wi. Sa di bèl fanm Sa di bèl fanm yo gon konsiderasyon spesyal Eben fò nèg yo te gen Exactement Mete bèl fanm sou nou medam Mete bèl fanm sou nou Son peyi difisil E finalman M te fini pa met moun sa yo deyò nan biwo a rete. Pami tout kondisyon yo te gentan reyini pou m arete direktè e fèmen biwo sa a. E si w si w wè biwo a fèmen, e pa mwen k fèmen l. M pa t ap janm fèmen l. Paske lè w fèmen l, se o detriman de popilasyon w fèmen l. M ap egzije nèg yo, m ap egzije nèg yo pou premye, pou lèt alfabetik la respekte. M ap egzije nèg yo pou premye vini yo premye pase. M pa gen pwoblèm si ki 100 moun ki ka fè paspò, direktè a met pwen 10 pou l al ak ti zenmi l nan yo. Donk se popilasyon an ta swete jwenn bon sèvis, tout moun jwenn dwe jwenn menm sèvis. Si m te vin fè moun pa m pase, w ap tande m, reyaksyon sa a m pa t ap ka genyen l, yo t ap denonse m. Bon wi se vre. E fò m di w byen, jiskaprezan nan lè ke m ap pale a, m pa rekonèt direktè a kòm raketè, kòm brasè non. Ok. M pa p janm di direktè a se yon raketè ni se yon brasè. Men jodi a fò l ta ban m esplikasyon pil moun sa yo gen anndan an, kote yo pase anndan an. Eske se eske se se sou feblès li ke yo jwe chèf potoprens ou di mwen sa yo dayè ou konnen chèf tout peyi ap rele nèg ap di m gen moun mwen se pa sou pa kont se sou feblès misye ke yo jwe donk m pa konnen men sof ke moun sa yo se sou enstigasyon misye ke yo nan e se sèl misye ki te ka pèmèt ke yo nan polisye m yo podyab yo pa gen otorite pou yo bloke yon otorite kap Li pa gen pouvwa sa. Si ansyen senatè a gen de dwa moun ke l bezwen fè pase, li ka toujou fè youn pase chak semèn. Men li pa ka debake nan biwo imigrasyon ak 5, 6 moun dèyè l. Li ka toujou rele direktè imigrasyon an, e direktè imigrasyon an ba l sèvis yon moun pa semèn. Dayè mwen di l, direktè imigrasyon an, si 100 paspò ap fèt, li ka pran 10 moun, m pa byen konn kiyès ki ere. Prezidan Jovenel mouri, w ap tande m? Depi apre prezidan Jovenel mouri. Delege depatmantal la, mwen nan etwat kolaborasyon avèk li. Men, nan etwat kolaborasyon mwen avèk li, e nan lòd avèk disiplin. Se pa nan vagabondaj sa k ap fèt la. Ki sa delege a te janm di pou moun k ap peye 20 mil, 40 mil dola ayisyen k ap fè paspò yo? Li pa di anyen. E pa pè l pè non. Men poukisa l pa di l? Poukisa l pa denonse l? Pou vin gen ou pa denonse mal la, ou vin devye de konplis nan mal la. Mayi ti ami a pral nan podyab e se yon fi bon m tande l m konprann li se pa yon moun k ap vin nan biwo imigrasyon an avèk 3 4 moun dèyè l se yon moun ke m respekte anpil sa l poko janm parèt nan biwo imigrasyon avèk 4 5 6 moun dèyè l men kanta l e bon. Bon e se yon moun kap fè kritik yon moun kapab fè kritik konfyans men pèsonn nèk pa vle vin la pèsonn nèk pa vle vin la pou di ou se otorite ou vin avèk machin ou 15 moun manti e lajan yap fè tete lèm di lajan yap fè a m pran responsablite m poum di se pa sèvis yap bay popilasyon an moun sa se pou ede moun yo k peye e dezòmè apati de aswè a menm m lanse yon alèt a popilasyon Miragwàn nan tout moun ki mande yo pou yo peye yon montant 4000 dola enfòme m. Tout moun ki mande yo 10, 15, 20 mil dola ayisyen pou yo antre andedan, debake nan pakè a, vin pote pèt pou moun sa a. Map arete sitwayen sa a. M pap bezwen konn kòman l rele. Oh esi son pwoch yon chèf. Eske gen chèf nan vil la menm jan avè w CG? Ase sa w sot di pou delege a ou ka di l pou ou tou. Ou konprann? Banm ba l ou. Mwen menm m pa nan direksyon pèsonn nèg. M pa nan trezò la pèsonn nèg. Madan brasa nèg madan zila nèg. Pa gen nèg ki kapab lonmen non m nan afè bras ou nan afè did ou nan afè ti fanm ou bagay ou dayè m son komisè goumen m son jèn gason m ye sak pase chak jou travay bay di 3 jèn fi la a map antre al fè paspò moun paka rele pou mande m fè paspò. Premye bagay m di w nèg lè w bezwen fè paspò premye bagay la se respekte lòd alfabetik la dezyèm bagay la se vin bonè men poukisa moun yo respekte lòd alfabetik la yo vin bonè yo pa ka pase yo gen 2 semèn yo gen 3 semèn m ta renmen w ouvè mikwo radyo a la pou w di moun miyagwa nan yo rele moun nan grèf yo rele pou yo di w sa k ap pase nan peyi a. Jiska prezan, Kendy, aswè a jodi a nou devoye dosye misye a kabinè jij lan. Gen anpil enfòmasyon ke nou jwenn ki di ke nou pa bezwen denonse, nou pa bezwen enfòme gran piblik la, jan ou te di mwen, e anpil lòt moun te temwen an. Gen bagay se pou la jistis veye, e gran piblik la pa oblije konnen l. Non men, sa vle di ke, sa vle di ke ou jwenn ti bagay kanmenm sou telefòn misye, ki mande envestigasyon? E pa ti bagay men gwo bagay sou telefòn misye. Oh! Sa w di m la? Ya. Ya. Ok? Misye pa yon sen, misye pa yon inosan. E m jwenn temwanyaj plizyè moun ki te debake nan biwo m ki di m ke nèg sa te frize yo, te pran machin yo a tèl kal machandiz, tan kòb, tan kòb, tan kòb, tan kòb, men konbyen kòb ke yo te bay. Ok? Donk mwen menm, mwen kanpe nan Nip lan la, m ap toujou fè echèk avèk nèg yo. Map tou fè efè a nèg yo, nèg yo pap kapab travèse jiridiksyon m nan, yo pap kapab vin loje nan jiridiksyon m nan. Mwen di l e m kanpe dèyè l, nyèt lan ap rete yon simitye pou yo. E se si, nan sa m di w la m pa pou kò m, m gen dyaspora k avè m, m gen dyaspora k kanpe avèk mwen. M gen ou menm ki kanpe avèk mwen, m gen gran piblik la, m gen moun Miragwàn mwen yo k kanpe avè m, ki toujou ap rele m, k ap denonse m, k ap di m CG, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, tèl machin, tèl machin gen tèl nèg ladan l. Debake nan machin sa a, tcheke nèg sa a. Si m vin vin lage zam sou li, gran piblik la pa oblije konnen. Wè. Ok. Donk mwen la map travay de konsè avèk peyi a, map travay pou peyi a, map travay pou tèt mwen. Tout nèg ki bezwen, tout nèg ki vle anbwate le pa avèk mwen. Dayè m gen yon twoup idmo nan nip ki solid, m gen yon twoup polisye nan nip ki solid avèk mwen. Donk ke tout moun yo anbwate le pa avèk mwen, delege, majistra. Kazèk kazèk anba tele parèt mwen. Dayè jodi a la yon nèg pa fouti fou pou l leve wè l abite nan yon seksyon kominal nan Nip. Kazèk la ap enfòme m. Azèk la ap enfòme m. Popilasyon an ap enfòme m. Genlè enfòme m pap rete inaktif. M ap aji. Paske bagay la kisa l ye? Vi a se swa w mato oubyen w lan plim. Si w se mato fò w frape, si w se lan plim disparèt rete se pa w. Sa gen nen nan bagay la. Ou wè sa wap fè la, ou wè sa wap fè la, si ou pa ka fèl pa fèl. Jou mwen menm, jou mwen menm, jou mwen menm, m se komisè gouvènman, le chèf de l'action publique, m pa kapab mete aksyon piblik an mouvman kont x oubyen kont y, map retire kòm. Dayè la lwa pa di ou pa ka mete aksyon piblik komisè gouvènman men dèyè kiyès ke l pa ka mete aksyon piblik. E tout sa ou wè m di la yo nèt, mwen di l te te sou zam mwen m kanpe m di l. M ap batay a nèg yo, m ap fè echèk a nèg yo. Nèg yo p ap kapab fè popilasyon sa. M pa nèg k ap kite moun e nèg yo fin manje yo plen vant yo, lè fini m pral kenbe m di ti rès la pou pèp la. M pa nan bagay konsa non. M pap kite nou manje manje sa mesye. Eske. Lè fini m pral retire sa pou pèp la. Komisè. Kòman l te ye la. M pral kite m pral kite nèg yo chak jou y ap fè paspò pou madanm yo pitit yo ti mennaj yo alòske fè e e finalman la m pral kanpe non e pa vre. Lè moman a rive m ap debake nan imigrasyon m ap arete moun ki merite arete yo e popilasyon an enfòme m de tout deriv. Polisye yo pote a pat gen pouvwa pou yo di moun sa yo pap kapab antre fòk li nan respekte dayè eske m ka al fèmen chak jou nan biwo imigrasyon fòm fè fòm fè djòb paketye a tou fòm fè lari a tou fòm tcheke vakabon yo nan lari a tou men al fèmen chak jou nan biwo imigrasyon se yon derev li ye pou peyi a paske vakabon yo ap gen tandans pase yap konnen m nan imigrasyon dayè mwen menm Li a avèk e m ta kapab di w sa pa regle, moun pa repere, moun pa konn kote m ye, moun pa konn kote m dòmi, moun pa konn kote m manje. Enpòtan, enpòtan. Ok, donk lè yo konnen m nan biwo imigrasyon an, nèg yo ka pwofite pase. A, se ya e nan imigrasyon e la, e debake non, fè vit, ou pap gentan pase. Lè w nan biwo imigrasyon an, plen moun, telefòn ou ka ap sone, ou ka ap rete pou w pa jwenn mwen. Mwen menm, mwen okip fanmi m la, mwen okip zanmi m la, gen nenpòt 2 a 3 semèn yo pa pale avèk mwen. telman preokupe nan kesyon imigrasyon ak kanaval. Du kote de Miragoâne, chak swa sa a te pran lari, popilasyon an nan lari. Gen yon zòn ki rele Detou ki te yon defi pou popilasyon an, a chak fwa yo pase la, 5 tèt kase, 10 tèt kase. Yo te oblije epapiye anba tout traje a, depi 5 kèd dapremidi jiska 3 zè di maten. Nou kanpe sou 2 liy yo. Sa m di w la, popilasyon an temwen, nèg ki t ap òganize kanaval yo temwen. Donk nou fè 5 jou anba raje a, n ap veye nèg yo pou yo pa kase tèt popilasyon an. Dayè mwen vini, m pa vin, m pa antre nan majiskati yo pou m mèt lajan sou lajan m. Dayè mwen menm, m te gen posiblite pou m te direktè APN yon jou wi. Menm nèg ki te mete m komisè, ki te antre m nan djòb paketye a, li te pwopoze m pou m te direktè APN. Men lè m wè, lè m vle al direktè APN, ki sèvis m bay rèn nasyon an? Donk prezans mwen prezans mwen nan Mayisyen Aswil se pou m sèvi nasyon an. Se pou m sèvi popilasyon an. M pa vin la pou m met lajan sou lajan m. Donk m pa vin la kòm yon vach la ki vin tiye ki vin tiye lèt nan vach la. Jan m wè yo yo fè yo vle fè imigrasyon nan peyi Dayiti. E m mwen mande komisè gouvènman nan tout peyi a pou pran reskonsablite yo fas a rakèt sa a, a pras sa a, a dil sa a, a dil sa a. Kote gen nèg yo ap pran 20 mil, 10 mil dola ayisyen nan yon moun pou fè paspò.